Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se mardi 14 mas 2023 nap di mèsi a chak grenn moun ki pran yon atachman tout afè enfayible anvè chanèl sila e se parti pou les enfo nèg savyen yo kidnape plizyè moun ki te vin preche la bòn nouvèl nan blòk la de misyonè ki sòti lòt kote ki yo menm parèt la nan zòn savyen an. Nèg Luckson yo kidnape moun sa yo depi yè nan mitan jounen an fò n di ke moun sa yo nan men bandi Savyen. Kidnaping sa li montre ke nèg Savyen yo, yo pa gen limit. Yo pa gen ankenn baryè yo pap franchi. Se sa k fè m oblije poze tèt mwen kesyon pou m di, moun sa yo èske se de moun ki t ap priye vrèman vre? Sa kapab rive ke Bondye kite bandi yo fè zak sa a. Sa kapab rive ke se dènye zak yo fè. Sa kapab rive tou se la a pou yo al repanti ke mal y ap fè popilasyon ayisyèn nan li twòp. Men ekoute, si nèg yo rive nan faz sa a, sa vle di. Nan reyalite a sè ke nèg yo pa gen ankenn respè. Tande byen wi, nèg yo pa gen ankenn respè pou lè kretyen. Sa vle di si w wè nèg yo ka pase nan lojik sila a, ebyen ekoute, nèg yo pa pè anyen ankò. Men kite m di nou, la ou ze taye banda, tout otan solèy poko leve. Gen yon jou, solèy ap gen pou l leve nan peyi sa. Antretan ann pase nan dosye ki konsène lapolis. Fòk mwen di nou ke mwen gen yon dosye spesyal konsènan Luckson ak anpil lòt nèg nan baz Savyen an. N ap vini toutalè pou n kapab pote emisyon sa pou ou e ou menm w a reflechi, w a konprann ke ou wè pawòl bandi se pa pawòl pou yon moun janm kwè. Si w ta wè yon bandi tonbe anba men w, Li di w silvouplè lage l, l ap peye w, l ap rete avè w, l ap esklav ou. Pa okipe l. Paske lè w fin lage l, depi l kòmanse pran dann, ebyen se ou menm li pral dèyè touye. Konprann byen sa m ap di nou an. Paske apre lamò Odma, nèg sa yo te dous. Ou te kapab menm foure fè nan nen yo. Men jounen jodi a la a, yo repran konfyans. M ap tounen ak deklarasyon sa yo pou nou tande. Pou nou pa janm fin fye pawòl bandi. Antretan fò m di nou ke nan dosye arestasyon polisye Misyoni Pradel Inosan, kouzen chèf gang Vitelòm Inosan. Nan kad mobilizasyon fòs lòd yo, operasyon Tònad 1, lapolis nasyonal nan nivo jiridiksyon Leyogàn li entèsepte se te vandredi 10 mas pase an e pa la suit pwosede ak entèpelasyon polisye Misyoni Pradel Inosan sou kouvè yon avi de rechèch entèn ki te emèt pa plizyè sèvis envestigasyon nan enstitisyon sila notaman dcpj. Polisye. Misye ni Pradel inosan, mouche sa te an kaval. E li pa prezante nan pòs li te afekte depi plizyè mwa. Daprè rejis prezans komisarya Kwadèboukè. Mesye sa ki se kouzen epi bra dwat chèf gang Vitelòm, misye ni Pradel te fè objè plizyè ankèt. entèn nan enstitisyon lapolis lan pou afilyasyon ni epi enplikasyon ni nan plizyè zak ki fèt pa bò kote gang Kraze Baryè ki ap opere nan zòn Tòsèl, Pènye ak Frère. Mesye sa a li sòti nan 23 zyèm pwomosyon pnh. Gen anpil bagay yo repwoche li, repetisyon, absans, endisiplin, dezobeyisans ak lòd, non respè kòd etik ak deyontoloji pnh la, move konpòteman ak move frekantasyon. Pou kwèlye la a, polisye sa a reponn kesyon anketè yo e ann tande sa l di. Misyoni Pradel Innocent te fè pati 23 zyèm pwomosyon polis nasyonal la. Ajan 2, Misyoni jwenn arestasyon l vandredi 10 mas 2023 a nan Leyogàn, pou afilyasyon li avèk gang Kraze Baryè Vitelòm Inosan pwòp kouzen l ap dirije. Misyoni Pradel Inosan, ki te fè pati CIMO, abandone pòs li depi kèk tan. Dcpj ak Enspeksyon Jeneral Polis Nasyonal lan t ap chèche l akoz koneksyon li genyen avèk gang. Nan dat 24 janvye 2019, responsab CIMO an te adrese yon korespondans bay direktè santral polis la pou mande transfere Missiony Pradel Innocent pou absans repete, dezobeyisans ak lòd, endisiplin, non respè kòd etik ak deyontoloji pnh lan ak movèz frekantasyon. Evanglè, orijinè Petite Rivière de l'Artibonite ak Toussaint Henriquez, 52 an, natif Port-au-Prince, entèpele lendi 13 mas 2022 nan Bon Repos pou posesyon stipefyan. Endividi sila yo te genyen yon kantite sibstans asimile ak mariwana, 2 telefòn pòtab ak yon valè 13 mil 250 goud. Poukò li la a yo nan gad a vue an atandan yo kapab defere pa devan otorite konpetant yo. An Ayiti gen yon sèl kestyon kap pale kounye a se le paspò ou lamò. Gen yon video ki rive jwenn nou la a, video sa a m pap ka mete l m pap ka fè nou wè li paske humm twòp vakam ladan li e gen yon timoun ki sanse vin fè paspò men li nan yon ling aparaman si yo pat degaje kote sa a li tap toufe. Mezanmi bagay la rèd. Ou tande jan moun yo di se le passeport ou la mort. Bon si se pou konsa pou m ta fè yon passeport m gen presyon ke m poko janm ap fè passeport menm sou la tè. Ke passeport li menm li kapab rete kay mèt li. Men ekoute sak gen la yon nèg oblije. antre nan lojik la paske a chak fwa map fè emisyon m pa janm fèl pou m dekouraje yon moun ale nan peyi etazini a bè wi m toujou dayè m se premye moun kap ankouraje moun yo ale nan peyi etazini paske lè ou nan yon peyi se konsa ayiti ye ou pa ka viv ladann ou pa ni le chwa ou oblije lage pye ou ou pa konprann men gen anpil moun la tou. Kontrèman ak sila yo ki vle lage pye yo, yo menm yo pap janm ale e yo pa bezwen ale nan kondisyon sa. Eske nou konprann sa m di nou an? Sa vle di, nou nan difikilte, nou gen pwoblèm, fòk nou degaje nou pou n ale e fòk Leta li menm tou li degaje l, li ba nou sèvis pou nou kapab kite peyi a, n al fè yon dezan. Epi lè n tounen, na gen ti bagay nan men nou. Brèf, la suite de l'actualité et on va revenir pou boukle. Son bagay ki grav. Ou paka deplase sou 3 kilomèt de pozisyon w ye a san w pa panike, pa entimide. Men pa bliye ke sekirite a se pa nan syèl li soti, se konstriksyon den nòm. Ann pran pa egzanp zanmi yo di a Vitelòm. Men, li esplike yon pakèt detay. Yo met bagay sou li ankò. Men yon lè yo te di ke yo te arete l. Men, liberasyon misye, ou wè ki dega l pwodui? Anben, depi w ap rezoun pwoblèm a mwatye, paske misye te nan ekip mesye yo, yo di sa. Lè w pran Mèt Caleb Jean Baptiste, ki di w ke nan mitan nèg sa yo gen kriminèl notwa e si yo ba l sekirite, l ap bay. peyi a yon kout men. Men nou pa benyen chache de midi a 14 zè. Nou wè kote bagay yo soti. Donk, e map di w, ensekirite a, si pou l rezoud, e pa moun ki te koze l non kap rezoud li. Anpil nèg kap goumen, wi nou benyen ensekirite, nou benyen ensekirite, men se yo k konstwi sa k gen la a. Donk. Fòk gen yon chita pale ki pou fèt paske se yon kansè ke li ye. Nan faz li rive la, fòk fòk yo anpite manb ki pouri yo. Anpite a vle di kisa pou nou menm nan mitan nou? Anpite a vle di kisa? Sak pou arete dwe arete. Sa la polis kwaze nan echanj de tir paske se pa ap bib nèg yo ap fè dezòd yo ni chaplè. Nou gen le modèle de Muscadin dans dans les Nip. Mwen m pa vle m pa vle moun yo mouri non konn poukisa m pa vle youn ladan yo ta mouri sof si yo antrave tèt yo al nan tire avèk avèk lapolis si imajine ou ta tiye tout chèf yo ou konn sa vle di ou pral gen ti pye bwa k pral monte touswit fòk ou pran yo pou yo di w ki moun ki te konn ba yo zam m ap vin avèk nan pwochen konferans m ap vin fè yon pwopozisyon de sòti de sitiyasyon ensekirite a. Map pase voice pou nou pou nou tande pou nou wè ki moun ki konn alimante mesye sa yo a zam. Men yo moun sa yo toujou la yap mache yap monte yap fè emisyon nan radyo yap pale yap dyaloge men yo denonse yo yo denonse yo donk si w rive kapte omwen 80 pousan nan nèg sa yo wap rezoud solisyon ensekirite a a 75 pousan kòm tout sosyete toujou gen destabilizasyon ladann ki kondi a ensekirite. Ou pap ka di la san pou san. Men pou n rive fè sa, fòk m ap fè yon pwopozisyon klè, men yon moun ka pran l kòm yon chimè, kòm yon bagay anbèy, men m ap mande pou ke se pou kritik sosyete a. E pa bliye, Ayiti fè Nasyonzini, Ayiti fè OEA, Ayiti fè caricom, youn ladan yo pap ede nou. Paske dosye a soti Nasyonzini, li tonbe nan OEA, men li tonbe nan caricom, epi le Kanada li menm di li pa gen ase de minisyon, oubyen homme de troupe materyèl pou l poze pwoblèm nan so pou l rezoud pwoblèm sa a se nou antan ke ayisyen ki pou rezoud li wi n ka rezoud li si n vle n ka rezoud li nou ka sanksyon sanksyon pa kondanasyon m toujou di sa lè yo sanksyone w al kesyone sanksyon an men si w kwaze bò sa vle di w koupab. Non vendredi map fèl wi map fèl. Li nòmal nou pa nan nou pa nan kwizin nan nou poko konn sak genyen men premye eleman si moun nan bezwen antre nan yon sal poul resevwa de twa moun fòl gen chèz men sil pa gen sa fòl plen li bezwen biwo li bezwen klimatizè li bezwen Yon frigo, yon bagay refrijeratè pou l met pou dlo pou moun bwè li pa genyen, fò l jwenn li, e sa kè n mande moun ki la pou ba li yo, fò yo ba li yo. Men pa bliye tou ke se pa pwoblèm peyi sa a, e pa nan friz non w ap rezoud li. Se bò tou pou l asiy nan peyi w pou rezoud pwoblèm sa a. Donk se pa privilèj non pou chache, se responsabilite w pou chache la a. E nou menm n ap vini a yon pwopozisyon vandredi klè, byen defini. 2 pwen ladann pou n di sosyete a kritike sa e pran sa ki bon ladann. E mwen di w ankò, pa konte sou kèlkeswa etranje a k ap vin rezoud sa pou nou. Yo ta vini deja. Se nou antanke Ayisyen. E pandan m ap pale avè w la, menm dyaspora a ap tra, ap reflechi kòman pou yo pote soutyen pa yo. Byenke gen de moun ki nan dyaspora a nou repwoche yo tou, paske Galil ki antre. Gon sèl Ayisyen. ki nan Colorado, eta nan Washington, Etazini, 77 zam wi l antre nan peyi a. Yo tap jije l dènyeman an. 77 zam. E pa bib non, ni chaplè non. Manch long. Si chak zam sa yo tiye 10 moun chak mwa, wa wè konbyen moun moun sa koz mouri. Donk sa vle di ke fò nou antanke ayisyen. pou n kilpabilize tèt nou paske nou koupab paske se pa oken blan non kanta zam yo zam yo pase nan ladwann kèlke pa yo debake pòdepè yo debake isit eksetera wè legliz enplike nan bagay sa menm pastè dè manda dèyè l direktè de konsyans yon pastè ye moun ki pou fè kur dam met manda dèyè 2 ou 3 pastè Mon se pè nan prizon. Wè son sete ki an dekonfiti total. Tout sektè responsab. Mentnan, fòk nou koupe manm ki pouri yo nan dyalòg, nan aplikasyon lalwa ki pou ba nou sa n bezwen. Men m ap di yon bagay pou m fini. Wè, ensekirite a pa kab rete konsa toutan. 2023, 2024. Fòk gon bagay ki di. Paske gen moun sou teren an la ka bay solisyon. Avan envestiti an, l te chita avèk nou menm sendika a, l te pale sètèn choz avèk nou. Vandredi pase se te envestiti an, nou te prezan tou. Nou te tande bèl fransè, bèl diskou, men se pa sa ki enterese nou menm sendika a. Se vini, rantre lopital la, rezoud pwoblèm ki pou rezoud yo. Paske lopital jeneral. Li malad nan tout kwen. Nan tout kwen. E m kesyon m ap poze tèt mwen, èske direktè sa a kapab pote chanjman pou lopital jeneral? Maten an la m wè l ap fè vizit dè lye, avèk, l ap chache konn anpil anplwaye, anpil sèvis. Bon, nòmalman l te pase isi an deja, men l ap fè vizit dè lye kanmenm. E m di nouvo direktè a bon konba. Li vini nan yon moman kote ke ki pa vreman vre sou moun ap pran. Mwen menm pèsonèlman, nou menm sendika nou pa pral, nou pa atann avèk pral gen chanjman nan lopital la. Sa a m pran angajman m pou m di l. Paske imajine w, Ministè Sante Piblik gen bidjè de fonksyonman nan men l. Si l pa bay lopital jeneral mwayen. Pouw fè lopital la mache kòm sa dwa mesye sa tou mèt remèt demisyon li mèt ale li pa bezwen vin la pou lap fè dilatwa moute desann montre kel ka fè nan li mèt ale gen de moun mwen kap tire toya map wè map tande maten nan yon radyo sè nan kapital la kote yap tire toya yap etire epi nou menm pèsonèl nou pat fè grèv jodi a grèv paka vle mouri sou do nou Gen de seri de bagay yap di, se pa nou menm pou yo dil. Pase bagay sa yo, pèsonèl la pou li pa gen laboratwa, li pa genyen lopital. Bagay sa yo se direkteman avè medsen parèy yo pou yo dil. Yo pa gen dwa ap di tout vye bagay sa yo sou do pèsonèl la. E sak fè nap kreye yon tan pou nal bay repons nan menm stasyon radyo sa nou te tande bagay sa yo. E nap tou di mesye dam sa yo sispann. Sispann avèk tole sa yap fè a. Yo fè grèv yo, se nòmal. Yo fè grèv yo pou yon rezon ki jis. Yo mande kondisyon travay, yo mande frè a ki pa bon, ki pa reponn avèk bezwen yo, ki se nòmal. Men, kan il saji pou yap vin mete bagay vòlè sou do nou, se vre ke gen, nou pa pral pran pou anplwaye a, pou pèsonèl la. Gen ladan vre ki pa bon. Men piga ou jeneralize ka. Se dè de kote le mal est infini. Menm jan gen vòlè bò kot pèsonèl la, gen vòlè tou bò kot medsen an. Fòk yo wè l tou. Fòk yo pa lage chay sou do pèsonèl la. Nou menm nan sendika a, mwen menm jodi a la pa gon moun ki ka di, depi de tout tan sa m gen lopital la, pa gen moun ki ka oze di m konn vòlè menm on plim. Se sa k fè jodi a m fyè de tèt mwen. Menm lè m konnen gen dè gen dè zennmi k ap di. Sendika sesi sendika sela m konnen tèt mwen gen de lè m rete dlo koule nan je m m wè se paske gen bagay yo te konn fè yo panse nou menm nou ka fè l m ba yon moun garanti ou pa ka di mwen menm m te konn vòlò non nou solidè avèk rezidan yo paske se yo menm ki poto mitan lopital la se yo k kenbe lopital la an n vin wè ke isi an m tande gen medsen de sèvis se de twa grenn medsen de sèvis ki gen isi a. Se sa k fè nou ta renmen gen yon bon direktè e direktè medikal nan tèt e lopital jeneral pou fè medsen de sèvis yo vin travay. Se vre ke gen ki kite lopital la pou koz ensekirite, gen ki vwayaje pou tèt pa yo, gen ki pa met pye isi an. Vin jwenn gon afè de mete voye peye moun sou viwman. Bon bagay sa se yon gwo dezòd li ye tou. Moun nan gen dwa fè nenpòt 4, 5 an nan peyi blan, lajan pral sou kont li, alòske gon bann jèn de kad ki bezw, ki kalifye, ki ka ranplase yo. Ke leta pran dispozisyon l pou l ranplase moun sa yo. Si w pa nan peyi a m pa wè rezon pou lajan ap gagote konsa, voye lajan ba yon pakèt moun ki pap itil sosyete a ak anyen. Ke ministè sante piblik rekalkile bagay kòm se medsen parèy yo, kòm gen, gen pa medsen sèlman, gen pèsonèl tou ki vwayajè, Fòm mwen di w ke lopital la vid nan tout sans. Pa gen pèsonèl medikal, pa gen enfimyè ase, pa gen pèsonèl de soutyen. Tout ale, pèsonèl de soutyen gen k mouri, gen k vwayaje, idèm pou lòt medsen sèvis yo avèk medsen administratif yo. Èske w konprann? Jodi an li lè li tan pou leta pran dispozisyon l. Poul rekalkile bagay la. Paske twòp lèse ale. Menm jan nou pa e leta pa bon nap mandel kondisyon travay anndan nou menm tou nou pa bon tou. Imajine w yap peye w pou w di m ke w pa vle vin travay. Sa a fòl fini. Fòl fini nan sosyete al pa bon. Twòp jèn ap gaspiye anndan sosyete a. Twòp jèn vle pati kite peyi a jodi a. Yon ekip kad, yon ekip krèm kap sove kite peyi a. ki pa jwenn anyen pou yo fè nan peyi alò se gen moun menm se lajan kap se gaspiyaj lajan nan yo menm li pa bon ditou. Se vre genyenn men piga yo lagel sou do pèsonèl la map redil ankò dè de kote le mal entefini menm jan pèsonèl la ap piye medsen yo ap piye tou. Se nou tout nèt an jeneral ki pou pran konsyans pou n mete lopital jeneral sou de pye l jan l te ye oparavan an. Jodi a la a, si pa gen konsyans ki pran antre nou menm, lopital jeneral pa p janm anyen vre. Imajine w yon sosyete k lage debwabalan, ki pa gen mwayen, Pou y ale nan prive. Jodi a, ki sa ou lage pou yo fè la? Y ap mouri. E lopital jeneral ki se, se la pou yo vini. Fòk Leta mete estrikti anndan lopital la pou l fonksyone kòm sa dwa. E sa k fè fòk nou pran konsyans nou menm ki anndan lopital jeneral. Lè materyèl yo vini, kite yo pou sèvi popilasyon an. Lè, lè, lè medsen an tou, lè bagay yo vini, pa, ann, ann kite yo pou sèvi popilasyon an. Ann pran egzanp, gen, gen aparèy sonografi isi an. Gen radyoloji, genyen laboratwa, yap genyen. Pou ki rezon se deyò yo oblije voye al fèl? Sa son konplo. Pa al fè lòt prive rich pandan se tan dan lopital la yo fèl mwen chè. E sak fèm si, e sak fèm di se dè de kote wi lè malèt enfini. Wap pim nan dèyè pèsonèl la ou menm tou fò sispann lè moun nan vini pa voyel nan prive a. Gen bagay lap fè ti si a la, fèl al fèl pou 2 gouden an. Mwen menm m kapab pran angajman m pou m di ou gen dèmatoloji, yo pa janm voye moun al fè egzamen deyò, se la a, alòske li bon. Lè moun nan al fè fè egzamen an isi an, gen dok, gen gen sèvis ki di yo l pa bon. Kouman l fè pa bon an? Li pa fyab. Ki jan l pa fyab la? Li fa, li fyab byen. Vwala, wi. An men, ke, ke leta ki, ki sou tèt moun yo pran dispozisyon. Paske materyèl yo vrèman vwe yo konn la wi. Mwen menm m konn ap tande des ansyen kap di gen materyèl yo konn retwouve nan lopital prive wi ki apatyen a lopital jeneral fòk sa fini mezanmi nou pakab kraze yon sosyete konsa yon sosyete non sèlman l gon koz ensekirite nan kòl pou ti kras sante a pou l paka jwenn ni lòt ministè kwamèn banm di w depi akonpaye li kapab. Men si yo lage l konsa la li pap ka fè anyen li mèt tou remèt demisyon l al fè wout li. Li mèt tou al fè wout li paske pa gen okenn chanjman kap fè. Li mèt vini fè chèlbè, vizite. Depi leta ki sou tèt li a, moun ministè sante piblik ki alatèt pa pran, pa voye, pa ba l mwayen, pap gen anyen kap fèt anndan lopital jeneral. Bon se li pase isi a, li te de fwa vis dwayen nan fakilte de medsin. Se yon moun ki konn lopital la trè trè trè byen. Se yon chirijyen kel ye konprann kel pran kel pran angajman l kel pran pale avèk otorite sanitè yo pou poul ba yo mwayen poul poul fè lopital la mache se pa vin la vin pale vin bay kel fè aksyon paske lè fini tou gon bagay map di lè ou gendwa yon kontenè medikaman ap vini la fò sa sispann wi. Si w al gade dat despirasyon l w ap wè l manke de twa mwa pou l fini. Sa e detwi w ap detwi yon popilasyon li pa bon. Si n ap bay popilasyon an yon bay bay ba l yon bagay serye. Se la MSP vle voye yo. Bon yo konn pafwa konn sòti nan lopital prive tou perime yo voye l la wi.